Kidnapin nan men koman l fèt. Lè w wè ou soti bò plas la, ou prale lè w soti bò plas, eskize m anpil wi, lè w soti, pataje l, pataje l, lè w soti bò plas la, ou prale kafou marasa, ou wè gon moto ap swiv ou avèk on telefòn, fè on ti kanpe. Menm, wè menm lè w. Ou pa wè lap swiv ou a telefòn? Depi ou wè, chak kote ou pase ou wè gon moun a on telefòn nan zòrèy li, ou pase bò plas la, ou jwenn on moun avèk on telefòn. Ou pase kaf, kafou lise, on moun avèk on telefòn, ou rive kafou marasa, on moun a on telefòn, tounen bak. E lè w tounen bak la ou ka kouri antre on kote. Ay si ou pa kouri antre on kote, katriyèm rankont lan e pran yo ou al pran. E map di ou sa byen tou. Lè ke yo kanpe machin nan pou yo pran moun kidnap moun kap kidnape moun nan li rele chèf men chèf la rele li rele sòlda chèf la ret anndan li voye sòlda yo pran w lè sòlda yo vin pran w Yo konn fè mechanste avè w. Yo konn fè mechanste avè w. Sòlda a konn pran w. Sòlda a depi li wè se voye yo voye. Depi se, depi bòs la gentan rele. Depi bòs la gentan, ok. Depi Yonyon gentan rele Lamò. Lamò gentan rele Gaspiyay. Gaspiyay gentan rele sòlda yo. Li di solda yo depi nou kanpe machin nan li pa kanpe, vide bal sou machin nan, e konsa li ye. E sa yo di. E sa k fè, mwen menm Bondye te toujou pwoteje m nan bagay sa. M poko janm konnen kòmsi mwen menm, bon, gen yon lè m te frizon machin, machin nan pa kanpe, m te tire sou li, m te trè sezi. M te trè sezi wi, epòk lèm te nan bagay sa m te trè sezi. Men Bondye pat voyem al nan bagay sa m te tye inosan ni tye moun kap kap fè yon bon travay. M pral montre w kote Bondye pat janm vlem fè bagay sa e map sonje m te al nan yon gè. Se desizyon m pa sipoze touye yon moun kap pwoteje moun zòn li. Pase pwoteksyon an bon, m te ale pou m te pwoteje zòn, pou kresò bal krazon lòt kap pwoteje zòn li. Enben se la pa ta sipoze gen baz Ayiti. Menm, sak fè m di w pa ta sipoze gen baz Ayiti, fòmasyon pa m yo pran yo an chaj, pran yo an chè. Pase ou menm ou ka aprann, ou ka konn afè pa w, men san sa map ba ou a, pa bliye Bondye te mete m chèf anvan. Epi mwen pou m te vin pale avèk lemonn. Ou wè lè w wè lame Letènèl la li an difikilte, l ap fè wòch sot nan syèl la tonbe sou èlmi an. Aprann sa m ap di nou an byen. Ouvè lespri nou pou nou konprann sa m ap di nou an wi. E pa enkyete si ke m di nou, Bondye te, Bondye te voye m. Pase Bondye wè. Nou pa konn anyen k ap pase nan baz yo vre lè n ap pale nou voye moute, men nou pa konnen. M pral di w, Fèt atansyon. avèk zanmi. Depi w sot nan machin avèk yon moun, ou wè moun nan ap pede ekri nan telefòn nan, di moun nan non, n ap soti sispann ekri a. Pase menm moun nan avè w nan machin nan, li ka bay antèn sou ou. Ok. Bon m pale de antèn nan. Men, men sekrè kidnapin nan. Depi w wè chak kote w pase ou wè gon moun a yon telefòn sou wout li, silvouplè, fouye kon w kote. E sak fè map m pral m pral m pral di la polis depi w wè yon moun rele w depi w wè yon moun rele w li di w men l yon moto ap swiv li pa tade kouri pote l sekou sak fè m di w pote l pote l sekou paske lè w wè Moun nan gon moto wap swiv li kel kon. Ou wè moto wap swiv li sot depi grand si li rive kwadèboukè moun nan an danje. Depi w wè ou fè ou fè 5 minit yon moto wap swiv ou kanpe ba moto a pase. E depi w wè chak kote ou pase sou wout ou ou toujou wè gon moun a telefòn nan zorèy li rele polis. Sa m di w la m fini. Si w pa rele E pa wout pou tan malchans sèlman pou w pran lari a, epi chak moun ou kwaze bò lari a pou w jwenn moun yo avèk yon telefòn nan zòrèy li. Kidnapin nan sipoze fèt avèk 3 antèn. A 3 antèn. Li ka fèt menm avèk 8 antèn menm. Pase lè w wè gon antèn k ap swiv ou sou on moto, gon antèn k ap tann ou nan chak kafou w pase, e pou w rive kote pou yo rive pran w lan. Lapolis depi w wè ou pase bò lari a. Ou jwenn on moun a telefòn nan men l, Ayiti pa bon, kesyone moun nan. Men tèt di moun k ap kanpe nan lari fè apèl nan non Jezi gen tout pouvwa a. Ou bezwen fè apèl ou, antre on kote, antre nan on kwen fè apèl ou a. Men, afè pawòl kanpe nan mitan lari ap pale pandan 2, 3, 4, 6, 7 minit la entèdi sa mwen, silvouplè lapolis. Pase se, se Ti David k ap pale avè w. An non, pase m pral di w. M pral di w yon bagay. E, gen yon, m pral swiv, m pral di nou gen yon bagay. Lè w wè, ou bezwen rache yon pye bwa pou w monte yon kay, Ou bezwen lò ou bezwen rachon pye bwa pou mouton kay. Sa se rasin sa se rasin pye bwa. Sa se tèt pye bwa a, sa se branch pye bwa a. Ou pa ou pa just koupe fèy fèy yo non, sa se fo. Fo. Ou pa koupe fè, ou pa, ou, ou pa koupe branch pyebwa. E ni tou, ou pa koupe pyebwa pou kite bouda. Sa se fo. Sa e fo. Ou al nan rasin pyebwa a ki se vre, ou rache l. Ou rache l, lè w fin rache l, ou deboujonnen l la a. Pyebwa sa a, plasman sa w ka fè kay ladan l. Wi, pyebwa sa a, plas sa w ka fè kay ladan l. E sa k fè m ap di w, kidnapin nan, li gen rasin ann Ayiti. Pa janm kite yon moto suiv ou pandan. 15 minit, pandan 10 minit, pandan 4 minit, lè w nan machin toujou ap gad nan retwovizè. E sou wout, sou wout, depi pran Fonpayi, depi pran Sendomeng, rive anba Kwadèboukè, depi lapolis kwaze yon moun sou wout li, sou wout a telefòn nan zòrèy li arete li. Pase moun sa yo pa tèlman gen moun serye pa tèlman gen moun serye nan zòn sa yo. Pase ou mèt wè moun nan, m pral di w, ti nèg ki pa gen zam nan men nan pi danje pase sa k gen zam nan men nan. Ti nèg ki pa gen zam nan rele antèn. Antèn. Antèn. E sa k fè? Yè m te tande gen yon chèf gang ki t ap pale avan yè ki se Pè Lebren. Pè Lebren ki nan Big Bway. Nèg sa yo se bòk lanmò, se bòk lanmò yo t chèche. Èske sa pa rete anpil jou pou yo mouri ankò? Sonje. Yè m te fon live m te pale ak lapolis m di lapolis e nèg 4 zan mawozo bal yo pran fen m pa di bal yo fini non bal yo pran fen ok pa bliye non menm E map di nou sa, e pa tout moun ki, lè ke m ba nou yon enfòmasyon, li soti de bòn sous. Pase e pa tout moun ki vle mizè a, e pa tout moun ki pa ta renmen peyi a mache byen. Tout moun ta renmen peyi a, e gen ki ta renmen peyi a ret nan sa li a, gen ki ta renmen peyi a avanse. Depi yon moun pa ka tande frè David, ou se farizyen, ou se sadiseen, ou se scribe. La mwatye ladan skrib yo, la mwatye. M pral di w, mwen menm sa m ap di w yo sot devan twou n. Pase mwen menm, sa m ap di w yo mwen menm, se aprann mwen te al pran yo. Se aprann mwen te al aprann li. Mwen menm, m te al aprann li. M te dakò manje brè m te soti. M te dakò manje brè ladan l. M te dakò fè kay ladan l. Men pandan m ap soti a, ki sa m soti? M sèlman. sòti avèk 700 mil dola ayisyen pou m fè zèv, pou m separe. Bagay sa a, anvan m konvèti, m gentan fin separe tou. Sa vle di pou pa t di kote sa ke m te genyen lè m te ladan l. Paske m pral di w, lè ke antèn nan bay kidnapin nan, antèn nan, Antèn nan fè sa e pou mechans li. Gen dè fwa antèn yo konn pa menm jwenn kòb menm. M pral di w. Ki kidnapin nan gen 3 bòs. Li gen premye bòs la. L ap jwenn nan kòb la. Pase m pral di w. W ap pran 2 nèg nan pouvwa yo. W ap pran 2 nèg nan pouvwa. Lè ke yo tap kidnape misyonè yo, map pran sa. N, gwo bòs nan pouvwa oswa aletranje rele Vitelòm. Vitelòm rele Yonyon. Sa vle di, m pa, m pa konn moun ki rele Vitelòm nan. E, Vitelòm rele Yonyon. Yonyon rele la, Yonyon rele kòlèg ki se sòlda. Kòlèg ale pran yo. Kòlèg pote yo bay Lamò ki se chèf baz la. E, la. Gaspiyay remèt li Bondye pou yo remèt li ansanm avèk sòlda yo epi mwen menm Yonyon di m pran chaj sekirite epi la I te di lamò pou lamò ede m ba yo ede m ba yo sekirite. Lamò pa t dakò. I te di gaspiyay ede m, gaspiyay pa t dakò. Mwen menm, m fè senkantnèf jou, m ba yo vantilatè pou yo pran van, paske ou konnen te gen timoun, epi m la, epi lè rezantan m ba yo vizit. Epi m di yo kwè nan Bondye Chadrak, Mechak, Abèdnego. Ebyen se menm Bondye sa t sove m nan. Paske m te dakò rete san vantilatè, m te ba yo vantilatè, e m te dakò tou ba yo sekirite tou, e. Pou la mò pa tiye yo paske li te di depi yo pa ka lage yon yon lap tiye yo. Ou wè sa m di w la? Mwen menm mwen m te di non. Epi m te kwè nan Bondye m nan m te di Bondye moun sa yo se misyonè yo pa gen lajan fè yo ale. Aprann sa yn fwa pou tout. Ou pap rive yon kote pou wè 50 moun Pou di tout 50 lan se kriminèl. Non. Bondye ap delege ajan l menm vin met nan mitan yo pou stope yo de yon seri de bagay. W ap swiv? Non sèlman m te sot legliz, m te al aprann yon seri de bagay m pa t janm konnen nan mitan nèg sa yo, e kounye a la w ap kontwole kisa k ap pase la. Pandan m sòti. Depi lè m sòti a, Bondye di m pou pou pwofetize. Voye wòch yo, lonmen non kay ki gang w ap voye. Ou pa wè tout nèg yo ap batay la? Enben, poukisa depi dat Ayiti ap kriye, ou pa janm jwenn yon pwofèt ki anonse bon bagay pou peyi a e mal li ap anonse? Mwen menm, Bondye pale avè m fasafas. Li fè m konnen tout premye pitit gason ki pa fè respè yo nan peyi a, tout ap mouri. Men min yo das yo te pase lejip la tout ap mouri esak fè sou gen premye pitit gason ou ou wèl tonbe nan gang li mouri sa pa sou kont bondye paske li voye profèt la pale li voye pastè a pale li voye predikatè a pale li voye dyak la pale li voye evanjelis la pale se pou tande mwen menm map dou sa byen ou tande ki valè bòs m dou kidnapin nan gen apre sa mwen menm lè yo mennen yo bon mwen m byen jere yo sim pat jere yo yo patap ka la Se timoun yo te ka toufe. Vantilatè m ap dòmi wi. M pote l ba yo. Poukisa m t ap fè l? M fè l pou tèt Bondye. Lè nou te wè malfwa a kanpe nan antèman an, bò Vitelòm lan. Pataje la yon polis mwen silvouplè. Bò Vitelòm lan. Yo te di l li pral mete yon gwo zam nan chak tèt blan yo. Oswa l kite yon gwo zam nan. Sa, kisa m fè? Lè sa m di kèt. M pap kite misye touyem la yo non. Lè konbinezon pale fèt pou yo ta kòm si m ta di w kraze yo m di non e pa vre sa pa ka fèt. M di sa pa ka fèt. Enben se menm bagay sa jounen jodi ki te rann mwen gon pakèt rayiman nan baz lan. Pase m fè 59 jou. M fè 59 jou m ap ba yo sekirite e se lè m al dòmi an y ale. E nou konn toujou tande m di sa. Èske w konprann sa m ap di nou an? E se menm mwen menm sa ankò ki fè pa touye ni lamò ni gaspiyay. Ou konprann sa m ap di nou an? Pase espesyalman moun yo pa gen lajan. E misyonè yo, poukisa w pran yo? Pou mechanste. E ou di s, e, Wa a fè konnen, si yo pa lage l, yo p ap, blan blan yo pa prale. Enben, Bondye fè y ale. E konsa l ye wi. Oke. Depi w pran lari, ou wè yon telefòn, yon moun nan te, yon chofè moto, ap pede pale nan telefòn dèyè w la, rele polis. Depi w kanpe kote yon machann sosis, yon moun ki bò lari a, ou wè moun nan, depi lè w kanpe al nan telefòn, ou deplase l deplase dèyè w, rele polis. E konsa l ye. E depi w wè. Dayè moun pa fè apèl bò lari. Dayè maigre ap vole ou pa konn mal ou pa konn femèl ayiti maigre ap vole ou pa konn mal ou pa konn femèl depou wè moun yo depou wè pran lari ou wè ou gon machin trè sispèk dèyè w la rele polis. Depi w wè yon machin vit tente dèyè w la rele polis. Paske machin le pli souvan machin k ap fè kidnapin yo vit yo tente. Pifò machin nèg baz 400 mawozo yo tente. Pi fò machin Izo ti lapli yo tente Pi pi fò machin nèg gang yo tente Mezanmi prè pran de prekosyon Pou lè nap sòti E lè nap sòti tou konn ki moto pou nou moute Gen chofè moto ki visye anpil E Nou gon chofè moto Ki sou wout nasyonal Pou al fon parizyen an misye rele dadi. Misye son bèl grenn antèn. Ou konn sa m di w la misye son antèn li rele dadi. Misye travay misye travay sou wout. Sou wout Fonpayizen an. Sou Misye travay zòn Gran Tiyo, misye misye travay Kafou Brenn, misye rele Dadi. Li gon jwèt non rele Granmoun pa jwe. Enben sa polis yo alèz avè l tou wi, polis yo konnen l. Men polis yo pa janm konnen si l nan move zak sa. Ou konprann? Mwen menm. Misye nèg ki fè anpil byen nan peyi a. M te gon polisye yo te kidnape l pou y al touye l. Misye nèg nan zòn Tibe, misye rele Gadnè. M te lage l san kòb wi, san lajan m lage misye wi. Ou konn lè w wè se ti chèf ou yo fè yon bagay ou pa fè dyòlè? Sou pouvwa ki m te premye chèf lan, yo m stop sa pou yo pa fizye l. Te gon polisye ankò yo te pran nan mache a, Kwadèboukè. Nèg Joel yo ki te pran polisye sa a, Joel la sot la bout bouk Janjan, li te pran polisye sa a, e sou yon ti yas blan, yo pote l ban mwen yo di touye l, m di non pa touye l. Ou tande? Te gen yon dam ki te sou yon amè, yon amè H 3 ki rele Ruth. Ay nèg Vitelòm yo te pote l anndan an pou yonyon. Yo te di y ap touye l poutèt lajan yo te mande a yo pa t ka jwenn li. M te di non pa touye l. E menm amè sa, yonyon te rele m li te di izo se kolòn li, izo rele l li mande l li ba li l, m ba li l. Yo te pran 2 timoun boje nan kadejak pou y al touye yo, yo pote yo bon mwen pou m touye yo. M pran yo m fè yo fè 2 mwa prizon anndan. M pa touye yo. M lage yo m fè yo ret nan zòn lakay la. E aktyèlman m ap pale w moun Boje, timoun sa yo, paran yo yo ka reklame yo. Si yo vin lakay nou, si nou wè yo nan zòn nan pa touye yo, mwen te ba yo lavi. E m gen loudi. Sou pouvwa pam nan wi. M poko menm gen 2 mwa wè valè gras m fè. M pat fè m moute 20 desanm. M soti 6 fevriye tande gras m fè. E tout lèm twazyèm chèf la map fè gras. Ankò m gen Roody yon ti nèg kwadèboukè t konn vann pyès moto. Misye konn vann pyès moto sou pon dagou a. Epa nèg kòmsi m ta di w kijan m bon m on apèl tou. Malgre m te manke mouri pou li a. Men sa tou, m pa bezwen apèl nan men lèzòm tou. Paske m te fè on bagay, tout gras Bondye se pou granmesi. M gen pastè legliz Nway la ankò. Lavi, tout se moun m fè anpil gras. On moun pa ka pran rezo sosyo la, Epi pou li di, m te antre lakay li, m te fè gade ak sou pitit li. Plede pou mwen fouye kò n nan dife. E si m se nèg ki te konn fè kadejak, m gen temwen, m gen wit. Gen yon dam ki te rele Nawomi toujou. Mwen m konn konn non yo mwen menm tout se moun ki te vin anndan bèl moun e sòlda m met veye yo a m di sòlda yo si nou manyen moun sa map tiye nou sou pouvwa pam nan moun paka di m fè bon dayè mwen menm kadejak m patap janm ka fè kadejak pase m se nèg ki renmen koze ak moun pase lè w koze avèk moun nan o pwen de yon mwa de mwa sansasyon plis plis plis mache li vin pote yon anvi. Se menm anvi sa a ki bral pote yon vini. Lapè Bondye avè nou, esi zèn. Li bral pote yon vini. Enben, nan, nan vini sa a, li bral pote ou dous tou. Se klè. Men, difè ke ou kenbe moun nan, pa, pa gon anvi, ou ka tou pa menm vini tou. Lapè Bondye avè ou, pase, fòk nou pale, se pale pou nou pale, epi pou nou rive la. Tout moun kap fè kadejak, Bondye kondane moun sa yo, e Leta kondane moun sa yo tou. M pat konn fè jan de bagay sa yo. E yon moun tou pa ka di pandan m te nan bagay sa, li te konn, li te wè je m frape kay li pou m te al kase yon kay. Non. Djòb mwen se lè yon yon rele m li voye m vòlò yon machin m ale. E yon moun tou pa ka di sou pouvwa pa m nan tou, li yon machin frennen devan l. Krip! Epi w wè se se m si se se mwen t desann m kidnape l non yo pwan yo poto bon mwen lè sa m te gintan bòs mwen menm pase epòk lè m te malad la e lè m sot anba maladi a epi m vin jwenn sa yo rele kidnapin nan m pat m pat mwen pat konn bagay sa ebyen se lè m sot anba maladi a tou m te vin jwenn mannitje anndan tou. Sa se kle pou Manny Jim manke mouri. Telman m pa vle atis la mouri. On atis a letranje. On ayisyen. Tant ke m pa vle misye mouri. E mwen k fè misye pa mouri. Yo tout ale tout le gitan fouye pou l mouri. An ok. Pran de prekosyon ansanm avèk moun k ap swiv nou nan lari. Pran de prekosyon avèk moun k ap fè apèl kote nou. Pase depi moun nan ap di wi, mph, yes, Li la nan. Ah monchè e pa konsa veye moun sa yo se pou la polis fè travay li pa kite moun fè apèl bò lari pase se apèl bò lari a t pou mennen w anndan èske n tande byen èske n tande byen e kote kidnapin nan sòti kidnapin nan sòti nan rayi saba Rayisab, rayisab. Non, non, non an se kle rayisab. N ap pran rayisab. N ap pran mal, mal, malfwa. N ap pran malintansyone. N ap pran tantasyon tou. N ap pran, n ap, n ap pran vòlè. N ap pran vis. Sa se klè. A y di pou ou sove o jou dènye jou, fò pa, fò pa, fò pa gen lanvi sou moun, lanvi sou afè moun. A y di, sa Bondye ba ou a kontante ou avè l. Sa Bondye ba ou a, kontante ou avè l. Peyi ka fèt. Peyi ka fèt. Peyi ka fèt. Depi w wè vwazen an ou pa konnen, depi w wè vwazen an pa nan travay, vwazen an, ou wè vwazen an ap achte machin, fè polis kesyone l. Mwen. Te gon moun te pale nou de li m wè la police touye je yo sou le Ay mwen m konte Ay mwen m epe m gintan gen sa m paka pè pèsòn Bay yo gintan fè m mal depase m paka pè pèsòn la menm Ou al fè mal a het te gade w Ase mwen m kote m ye a la e konsyans mwen m ap lavi. Mwen te gon moun nou te tiye zye nou soule patajel like abone mwen te gon moun nou te touye je nou sou moun sa m te bay on founisè li ye tou wi on founisè bal. Eskem te konn misye? Misye gon machin ki gen plak dominiken. Misye son gwo patnè nwa. Misye son gwo patnè nwa. Gen yon lè nèg kòlèg yo te kidnape misye, yo te pote l bon mwen anndan. E yon yon rele dirèk mesye lage misye, misye se founisè bal li ye. Misye se nèg ki pa ka ret fon segond. Enben yo enben mwen menm m te di misye, bòs la di lage w, m lage w. I di dam nan depi dam nan pa dam ki t avè l la li di dam nan depi dam nan pale l ap tiye dam nan. Ti kal sa m pral di a pran tout ti moso sa fè tiktok avè l. Misye se nèg fon payizyen l rele 5 a. Se la m pral dou la m gen prèv mwen menm. Misye se bon boul grenn pouchon. Pouchon an nan baz la pouchon e chèf bakòp. Avèk riki a pouchon se chèf bakòp. Si pouch si si pouchon te kwaze avèk li li pa tap antre nan baz. Men fò bondye fèm wè je l lè map ba map mwen menm m ba yo. M m pa nan bere pèsonn. Sa se klè. Misye rele. Gade mwen. Sen kap. E pou la polis kesyone misye mwen silvouplè. Se pou la polis misye se moun fon pa izen. Misye gon machin ki gen plak dominiken la dan. Machin nan pa yon nouvo machin. Si m pa twonpe m yon forenè konsa. Li pa yon machin ane nouvo. Se klè. Si pa gen sitirans pa gen vòlè. Mwen menm ti David m pa ka mouri kankou Jovenel jamè. Lè wap pale avèm pa dim fè pridan, m gen anpil zanj kap veyem. Pase vye ti mwen menm pata ka veye tèt mwen pou pou nèg ki lage dèyèm pou yo tiyem. Sa se klè. Bondye nan syèl la ap veyem. Epi ankò. M gen founisè dlo, moun k ap bay dlo nan Bay Joel la pou yo benyen. M gen pou m ba non l. Paske mwen menm, m pa bezwen enfòmasyon nan men pèsòn, se sa m te konnen m ap bay. Enben, lè ke ou wè ou fin debranche branch anlè yo, ou koupe bounda bra, ou pral tonbe nan rasin bra. M deja di lapolis kiyès pou yo kesyone. E pa kesyone non, 5 k ap sonnen ki pou pran prizon menm. Arete arete menm paske se nèg se nèg se founisè bal li ye m tap pale avèk nonm nan Azael li pat vle tande Azael pat vle tande jan de bagay sa yo paske li pa tap ka bay repons. Yes sa se klè. Non non tande, 50 nèg Fonparizyen. Misye se founisè bal nan baz 400 mawozo. Sa se klè m di nou. Mwen, se mwen k te chèf. E mwen k ap di nou bagay. Kote m te konn misye, kote m te konn soti, pou m te konnen l, ki kote m konn ale, pou m te konnen ou te gen machin, e, e, e, e, e, e, e, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki ansyen, ki, ki sa, mwen menm, m pran desizyon. Jou mwen menm vin la se manti map bay e pou se pou Bondye fè fè krache nan bouch mwen al avèm kote pou lal avèm nonm sa a nonm sa a son gwo founisè yon gwo bra dwat m tande l se yon ansyen leta. Sa m di a se klè. Mwen menm gen nèg lapolis ou wè m ap ba nou la. Si nou pa pran yo, 400 mawozo ap toujou. Ou konprann? Pase ou pa wè lòt nonm ponp lan. M ap vin anoun pou nou. Lòt nonm ponp lan annik tande m pran rezo. Annik bay Maksone. Ou wè l gentan lage pye l. M pa konn si l la non mwen menm. Non gen lòt nonm ankò. Meni, non gon lòt nonm ankò la ki se lòt nonm ponp lan. Nonn kòmanse pa pa P. M ap vin avè w. N ap kò, kade, n ap, kade, n ap kòmanse, n ap ka, n ap fè w respekte moun. Peyi sa a, se, se peyi, se Bondye, nan Jenèz premye, vèsè 3, li di se pou tè fèt. Tè fèt. Li di se pou syèl fèt, syèl fèt. Èske w konprann? Epa li pa t di Adan, fè tè mwen silvouplè. Non, e pa lòm li te di fè tè a, se Bondye, mèt latè. Pa vin nan a pou vin kanpe sou tè a pou di non ou son pote, ou son poto mitan. M konnen nou menm lapolis a e se ti sous nou ye. E. Mwen menm gen anpil nèg m konnen m ta bay men fòk mwen gen prèv ay di se 5 kap la menm nan 5 kap yo te pran yo te vin avè w nan tèren an nan va nan tèren an yo te vin avè w poukisa y ap pran tout machin 5 kap yo pa m pran machin yo e yo alèz e yo avè yo pa ta ka alèz konsa m pral di w yo te vin avè w nan tèren Guy a nan va yo te vin avè w A on dam. E, ou Yvonne nan menm nan menm ou te cho. A e di, bòs la rele nonm sa se founi. O! Se bòs kap ba nou bal la wi mezanmi sa nou fè la. Yon jwenn mesye, woy eskize m non pat konnen m retire chapo m salye nonm nan jiska tè. Ale ale ale pa rete. Se mwen ki David kap pale. Nan pat ap ka renmen m. Nap fè sak pa bon. La mwen menm, nèg, nèg, nèg ki senkab sa, misye se yon nan moun kap, kap, kap chache m tou wi. Se, se, se, se yon nan moun reyinyon fèt, èske l ka jwenn mwen? Anben vin jwenn mwen non. Vin jwenn mwen. M konnen Sen Gab la se yon nèg ki gen non. Se yon nèg ki gen non. Ou mèt te gen non, ou mèt pa t gen non, ou mèt te gen kòb, ou mèt pa t gen kòb, w ap bay kòb la. Kòb la ap manje. Ou al bay kòb la, ou ka menm mouri de kòb sa w al bay la. Ou konprann sa m di w la? Pase Bondye pa pran l nan men w. Sispann nan sa w fè a. Ou se founisè bal k ap sot Sendomeng. Sa se klè. Alò. Gen gran touyè mwen aji m menm wi toujou. Èske ou konprann? Men, m bezwen prèv. Fòk mwen te gen yon prèv. Men, nèg wè m si dèyè nèg mwen gen prèv, m ka kanpe devan nou, non m di men m ren wi. Epi yo, y ap bèbè. Kòman nou ye? Peyi sa a, afè ba m nan. Mwen menm, m ap m ap rive sou lòt baz yo anvan. Non, m ap m ap rive. 400 mawozo, fò m debranche l anvan pou m al debranche. Èske ou konprann sa m di w la? Lòt jou nèt. Mwen menm m ap m ap debranche ti piti yo, nèg ki anba lavil ki pa pè pale yo, m konnen Bondye ap sèvi ak yon nèg pou debranche gwo grenn yo. M pral di w, lè lè yon lè yon nonm di, o wi, an n pran 11 fanmi k ap antre zam ann Ayiti yo. 11 fanmi k ap antre zam yo, e vann yo vann wi. E vann yo vann yo. E pa bay yo bay yo non. E vann yo vann yo. Map di w sa. Tankou map gade deleka de baz gad sa mawozo. Yon yon fè nèg yo gonfle ponyèt yo, yo vòlò machin, yo fè kidnapin epi yo sanble kòb la yo achte l nan men gran tou. Men difè ke Ti piti yo pa konn kote yo vle rive, ti piti yo mouri. Yon zanmi ap tou eta zam nan nan men l. Gade, pa gen moun, gade, mwen menm, m ka, m ka kwit diri, m kwit maymoulen, m kwit pwa, epi mete yo la m ap vann. M pa di moun vin achte nan men m. Gen bagay nou menm pèp ayisyen rete la si nan nan je nou. Eske mwen menm. Chalè pèsonèl, Èske mwen menm mwen pa retye kòm nan bagay sa a? Enben yon moun ki bezwen gen lavi, li p ap achte zam nan men onz fanmi an. Sa se klè. Onz, onz fanmi an, Leta gen pou fè devwa l, pou chache konn onz fanmi an, pou yo arete l. E onz fanmi an, si ke Leta pa ka arete onz fanmi an, Letènèl gen pou l fè m rive sou yo, Letènèl gen poul metem nan yon gwo plas nan peyi dayiti kòm li resevwam pou yon misyon trè espesyal m pa konn ki misyon, san peche letènèl ta metem nan yon plas ke ki pa meritem e ki meritem poum rèv mwen menm sim pap rive sou yo pwen mwen menm pa gen nèg ti david paka kanpe devann poul pale avèl afè bagay yo fè sak pa bon nan peyi a yo pè pou pale avèw wi woy map mouri map mouri sa sak relem mouri an. Lamò son geny. Sa k rele mouri an? Wi. Kisa ok bon mwen m ta renmen konnen kisa yo rele mouri. Yon sa yo rele mouri souf souf ou koupe. Enben on jou ou te fèt on jou gen pou mouri. Enben kisa m enben kite mele m. Gade e nou gen Nou gen Nou gen yon Bon Ok Gen bagay N ap N ap bwè dlo pase M renmen pèp ayisyen M renmen pèp ayisyen Pran je yo yo fèmen Sou sa k ap pase nan peyi a la Èske w konprann? Si Bondye pat rete di David vin pale la, kòman nou tap fè konnen sa kap pase nan bò peyi nan 400 mawozo la menm jamè. Ebyen mwen menm kap pale avè nou an la, mwen se nèg la lamò gentan moute sou rezo sosyo la lap mande m padon pa voice. Li te dim son ti pòv mwen ye otrefwa, li te dim baz li a rele Lona, Li te di m baz yon yon rele Lona. Li te di m son se yon ti pòv mwen ye. Kounye a la, l ap chanje bagay yo. Kade, mesye depi n pa kite fè sa k pa bon, m ap pèsekite nou jiska lapòt disyèl. Nou pa gen dwa moute nan syèl la menm depi nou pa kite. Si nou kite, Ou konprann? Nap nap fè sak bon epi tout moun ki ta pale l mal anba yon live mwen fè se vòlè li ye, arete l, pran non l bay dcpj. Pase mwen menm, gade ou wè moun Bondye ap voye sou vou la, li pap voye w pou kwè nan li a san pou san. Non! Pase si Jezi te fèt nan yon otèl kiyès m pral ou lavi a pa tap gen sans. Mwen menm si ke mwen m pat sot kote m te ye a la pou m te rive la, nou pa tap tande m. Kisa m tap konnen m ta pral di nou k tap bon pou nou? Hoo anben mwen menm Bondye voyem al pou fòmasyon pandan 2 zan edmi poum ba nou plan depi nou wè machin sispèk nan lari yon moto sispèk nan lari a telefòn rele polis afè bay telefòn an ayiti mwen ok gouvènman te pase lòd de detente vit vit machin yo mwen m pase lòd de detente moun kap pale nan telefòn nan lari 4 5 E sijè tan. Ti machan nou ap vann depi yon moun kanpe la lap pete frapel ak koto pete frapel koto tou fè apel a polis lèl rive nan men polis yo ya wè kisal tap ya wè ki apel li tap fè gen bagay an ayiti la fòk li sispann eske ou konprann sa map diw la m renmenm. M pa vin la pou m fè kòb sou YouTube. Chanèl mwen an pa monetize. Menm si nou tande tout bagay. Sèlman, Bondye voye m fè yon travay espesyal pou Ayiti. Chanèl mwen an pa monetize. M pa gen chanèl ki monetize. Gen bagay m pral di la ki pral pi bèl toujou. M pa gen chanèl ki monetize. Jamè. Sèlman Bondye voye m fè yon travay espesyal Ayiti. Non chanèl mwen an se Zo Ti David Revolisyonè. Zo Ti David Revolisyonè. Èske w konprann? Nou deja konn nimewo telefòn nan. M di nou sa. M di nou, priye pou la pou Nya bay lavi wi. N ap ede m priye, e fòk nou sipòte m nan tout sans tou. Sèlman, sèl sa m ka di yon moun, depi yon moun pran telefòn li l ap rele m pou mal, ou pap byen dòmi, ou pap byen manje, ou pap byen bwè, paske ou pral pèsekite yon pitit Bondye, ou pral pès, gade, menm lè m te fè 160 peche, men sa m ap fè la, Bondye padone tout wi, Bondye padone tout sa m te fè nèt wi, alò ou menm, w ap pèsekite yon moun ki sove? Pran ti tan pataje l nan tout kontak ou. Pran ti tan pataje l nan tout kontak ou. Gen bagay Ayisyen dwe tande l. Gen bagay Ayisyen dwe konnen. Èske w konprann? Èske w konprann sa? Amèn wi. Èske w konprann? Gen bagay Ayisyen dwe konnen. Wè la a! Li rive yon lè Ayisyen pou n retire chapo nan je nou. Retire chapo nan je nou, pèp Ayisyen. Retire chapo nan je nou. Se pou n di yon sèl mo wi t genyen o non de Jezi. Retire lasi nan je nou. Frè David ap retire lasi nan je nou. Ou wè, e te men. Anyway, pandan w ap gad videyo sa, pran ti, pandan w ap gad videyo sa, pran, pran yon ti tan. Fè, fè, fè je w konsa. Di le san de Jezi bi w. Rete la si nan je w. Gade, pandan w ap gad videyo sa, fè konsa. Epi w wè je w toujou. Li lè li tan pou nou ouvè je nou nan peyi a. Gade, moun ap oh wi si m pale m a mou. Ebyen vin touye m. Bondye t ap bay piyay. Apre apre frè da men apre frè David men frè David premye nan bagay sa k ap pale a la nan non Jezi gen tout pouvwa. Apre sa TT dezyèm, TT a John Colom nèg sa yo dezyèm. Avèk nou gen yon bann, nou gen TT pa pè anyen tou. John pa bay anyen men nèg sa yo fè rezèv gen rezèv nèg yo fè TT fè rezèv ou konprann lè lap bay gen gen de lèl san filtè wi men gen bagay lè lap pale ou konprann mwen menm mwen menm pa gen moun pa manyen mwen menm depi wap fè sak pa bon manyen bon menm pastè m mal preche levanjil la se pou m manyen w ou konprann fòk levanjil la sipoze preche tout longè. Non gen ti nom antchouprèt la, ou konprann, misye li pa fè rezèv tou non, TT pa fè rezèv, John Colom Morvan pa fè rezèv, epi non gen RL Prod pa fè rezèv tou non lè lap pale, men li pa fè rezèv men se pa devan, T David menm Rene te la sinan Heno menm. Konprann? Nèg sa yo tou, yo se nèg ki pa pè mouri tou. Konprann? Non gen koze pèp tou, koze pèp pa pè anyen tou non. Epi non gen James Studio, nèg sa yo pa pè anyen non. James Studio e pa konsa. Mwen menm, se wè m wè jounalis yo sou rezo, m pa konnen yo. Men sèlman m konn tout moun ki vle peyi a avanse. E sa fè mwen menm, lè w wè Bondye, Bondye rezève m pou yon misyon trè espesyal pou Ayiti, lè w wè li mete m nan misyon an, mwen menm m konnen, mwen menm gen moun m konnen m ap pran mwen menm. Pou edem jere sa la bonm jere. Pase mwen menm map di w byen mwen menm yon mila men non men kiyès ki sonje ti chemiz sa? Ti chemiz sa kiyès ki sonje kiyès ki sonje ti chemiz sa? Sa se ti chemiz frèt sa. Sa se ti chemiz zo ti David. Ew wè yon ti che ti chemiz sa mwen pa gen kote m rive m pa mete l non. E ayisyen m ye. Mezanmi! Hey! Gade li lè li tan pou n di yon sèl mo ki genyen fò Ayiti rive kote l dwe rive a. Gade! Gade! Nou pap pran nan presyon nan men pèsonn k ap vin di nou o wi ou ap mouri. Ki te mele m mouri? Sa k genyen? Mwen m sove anpil moun. Ou wè a, nou sonje prizon sa t ap pral kase a? Hum malfwa sonje la police pa kite nèg 400 mawozo yo la police pa kite nèg 400 mawozo pran bò chen mechan an non pa kite yo pran non Hum sonje m di nou Pa kite yo prann. M pa di non pa arete ni Jen Mejan an, ni nèg 400 mawozo non. Arete tout, tout se gang. Pran tout. Men, lapolis, si w wè nèg 400 mawozo pran kwadèmisyon, non pa, moun anba lavil yo p ap gen pwoteksyon menm non. Han! Ok. M pa p di nou anyen. M pap di nou anyen. M pap di nou anyen. Ok. Woy! Gado peyi se sa m pito, gado peyi se sa m pito, gado peyi se. Ayiti m pito mwen menm. Myaw! Myaw! Bare yo. N ap rele myaw dèyè yo. N ap rele myaw. Bare chat yo. Avil pran poze moun serye wi menn. Non mwen mte di nou an misye son gwo patnè misye nwa aah kotem te ale poum te konnen w miaah miaah nap bare chat yo nap bare tande wè nou menm. Lè nou sou jwèt Jonas oh wi a non Jonas pa pran anyen tou Jonas pa pran anyen tou men m renmn tou frè David gad isi li sot anndan vant bèf la pa gen moun ki ka konnen pase l nan sa lap fè a nan non Jezi Kris ki gen tout pouvwa frè Da mwen menm on nèg ka konn afè w on nèg gen ti kal yap ba w mwen menm anndan vant bèf la menm m soti mwen menm anndan vant bèf la e mwen yo rele anndan vant bèf la e mwen menm ki rele anndan vant bèf la. Ayiti mwen menm se moun Bondye voye fòme ni nan labib ni nan ay si w pa konn lemond ou pa ka pale de lemond konprann so ann so ann sèl sa m ka di nou resevwa Jezi pou sovè e mèt nou pou nou ka jwenn lavi ou konprann pase reyalite a se pran Jezi pou sovè e mèt ou konprann epi w ap gen lavi ou konprann apre sa tout jounalis ou wè ou wè la Ou mwen, a la tou jounalis ou mwen kap vin fè kòb. Mwen mwen pa kap ti gran gouz ou e zo a, ou mwen nan nou la. Nan yon sezi t gen tout pouvwa, mwen menm ap di kon pakèt ti grangou t gen sou rezo a, nèg ap vin pran klòch sou rezo, on pakèt ti grangou sou rezo sosyo wi, sa t pase a ou pap dil non. Mwen menm pa gen moun ki pou fèm fè vye, vye, fèm mete vye tit. Ay mwen menm epa moun ki vin dè kòb, epa moun ki vin dè, mwen pa gen pwoblèm, on moun ou vle fon jès avèm m pa gen pwoblèm, wi sa va. Men afè bay mal met vye tit pou m vin fè kòb avèw la epa vre. Êzk mwen m dou zòn e kwadèmisyon nèg yo bèze pran pou ya pou ya pran mèt yo papa yo nan prizon e bò sa yo pap ka pran bon mwen m pap baw manti m bon mwen bon mwen m pap baw manti mwen m m pap baw manti wè sa map di nou an la son bagay sèten sa map di nou an la m wè lapolis ap lapolis m wè nap pran pòz nou m wè kòmsi m wè lèm ba m wè lèm di nou bagay pou nou jere pèp la kò kòmsi m wè ya fè pa nou nap fè ou konn sa m di w la m wè ya fè pa nou nap fè M renmn di nou bouche tout prent rout yo jere pèp la mwen pa vin lèm vini gen nan nou menm la police pap met nan prizon gen nan nou menm map arete yo se sam di nou fè Ariel Henry travay byen travay byen pou lèm vini pou lèm vini pou bonm bon nòt bonm bon done sa ap de m gon mwa depi map pale avèw. Travay byen. Ay mwen m gon misyon trè spesyal pou Ayiti, m pa mwen m pa konn ki misyon. Letènèl fè m kite yon chan li fè m kite klan di dyab kote m tap byen fonksyone nan lanfè m tap byen fonksyone a moun nan lanfè men kounya vin met m nan paradi se bèl bagay nèt m pa bezwen di w ki valè byen m fè mwen. Konn sa m di w la, e sak fè tou nou wè mwen menm, bon si se pa t yon misyon m te gen, yo tiye moun mwen m ta poze, anban nèg yo bay kòb mwen m ta poze, chak lè m fè sa m poze Bondye di atansyon, si w poze m ap tiye w, fè travay mwen an epi mwen menm pou m konfye w travay pa m nan, m pa konnen, m pa konn si e dyak, m pa konn si e predikatè, m pa konn sa l ap mete, m pa konnen, m pa konnen si se, ou konprann, si se fatra l ap mete m ranmase nan lari a. M pa konn si se manje l ap mete m bay pèp la Ayiti, m pa konn si se seten l ap mete m fre, si se rigòl l ap mete m fre pou moun yo but I don't know, ou konprann, m pa konnen sa l ap mete m fè men sèlman m konnen Bondye rezève m gon misyon trè espesyal pou Ayiti. Ok jodi a se fèt travay, jodi a se yon bon dimanch, jodi a se yon bon dimanch ou konprann. M pale avè nou m di nou depi nèg 400 mawozo pran vwa dè misyon mezanmi bouk la pou wi pa ganba lavil pa gaye se sak fè lapolis m di w sekirize meyè sekirize meyè sekirize kafou nouyòk sekirize santo 2 sekirize koridò dyo Sekirite bò rivyè a pou al big bwaye pou w tonbe wal lè misyon. M ba m ba ou tout sekrè yo. Epi m di w sekirize latranblè tou, sekirize kafou boje, bonèt, bò moulen an, nou konn tout zòn map di nou an, sekirize micho, ou konn sa m di w la, pase e m di nou sa, sekirize tout zòn sa yo. e pou nou wè, pou nou ka gen kontwòl bal lè yap antre nan peyi a, atyèlman la, e silans sa tout sa, lapolis pa kite nèg 400 mawozo yo silans, non, toujou di gèt yo, pase yo pa gen, yo, yo, yo te atake nou kounye a atake yo, pase tout sa, tout sa vle repanti yo ya tou pran jezi, lè yo fin tande mesaj la. Ah ok ok m konprann gen yon moun la dim fouco ou konprann fouco fouco fouco yeah yeah yeah non fouco li menm fouco bon di fouco renmen met vye tit èske ou konprann sa map diw la bay bay la jan li ye a bon m kon non fouco ou konprann fouco Ou kon bon. Men nèg ou wè la depil jwenn kòb la l pap kitel ale a la afè pa pale vye bagay la e louko dezi lap lap pale bon bagay men lèl jwenn kòb la li tou kenbel bab a prr li gentan voye vant li lontan ou pa dwe kite kòb ou pa dwe kite kòb men non fèl fè menm jan avèm ou konprann. Ou pa dwe kite vyann men non, ou pa dwe kite diri men non, ou pa dwe kite, ou konprann, lajan men non. Lè se bagay sa yo k ap men non, ou pral tonbe non tou. E tou kote w ap tonbe a tou, ou pa dwe nan de kan. Ou sipoze gen bon sèl kan, kan byen, pa dwe nan mal. M pa di w tou, atansyon, gen vye voice lanmò ap sikile, pa pataje l pou li mezanmi. Gen de vye voice. Lamò voye pa patajel pou li. Sis sispann pase voice inetre nan sosyete a ou konprann gen de bagay nèg la ap pale kitel nan menn pa patajel e vòlè pa rele pou patajel èske ou konprann sa map di nou an pase nan jeremi 7 ou konprann letènèl te di sof voye jeremi bay mesaj la men jeremi pat rapòte sa pèp la te di non. Iso ba pèp la mezi, li di si nou pa repanti, si nou pa bagay men sa kap rive nou, ou konprann? Nan Revelasyon 22 vèsè, nan Revelasyon 20, ok, map pran liv Revelasyon an, Letènèl unik bay Apotre Jan mesaj pou 7 legliz nan Lazi Minè, èske ou wè Jan te pran. Mesaj nan men sèt legliz la rapòte. Non, Bondye gentan konn kòman yap bagay. Lè nèg la pran fè vye voice li pa menm ka konteve sou 100 menm, zòn li pa menm ka konteve sou sou 50 menm, sèl kòb li konnen poul ka regle 1, 2, 3, 4, 5, 7 mil goud, ou konprann, sèl kòb nèg la konnen aprè sa nèg la pa konn anyen nan mond lan. Lè nèg la voye vye voice la kenbel nan menl, kitel nan menl, e chat parèy li pou patajel, si ke w pa Bon mwen m pa okipe nèg ap pale yo, m pa pale w ap pale w pa kèk bagay 3 grenn goch Bon kifè nan moman sa map pale avè w la la bandi ka ap ranste avèk leta ayiti, paske leta ayiti konn boukannen patat nan kaka bèf avèk yo, si ayiti pat si leta ayiti pat konn boukannen kaka. Kaka bèf avèk izo eske li te ka di wi si yo manyen madanm ni o wi lap manyen padan poli o wi si yo si yo ta arete madanm ni lap tye madanm polis paske yo konn boukannen aransò aransèl lan kaka bèf avèl mwen menm eske yon nèg ka monte sou sou rezo sosyo konsta avèm nan jamè. Ou pa kapab pase m pa konn boukannen patat nan kaka bèf ansanm avè w pandan se tan m kite baz ou. Èske m konn boukannen patat nan kaka bèf avè w? Jamè m pa konn fè sa. Èske w ka ansanm avè m? Bon menm lè m te nan baz menm jan a ou, bon m pa t konn boukannen patat nan kaka bèf avè w. Èske w ka ansanm avè m? Ou pa kapab. Pa m se nèg mwen m chita lakay mwen, sòlda ap sive m, sòlda ap. ap sekirize m lè ke m te anndan, lè m parèt laba se yon reyinyon m al fè, oswa se yon lòd m al bay epi m vire do m al lakay mwen. M pa konn nan jou, mwen pa konn nan plede pale ak moun. Èske w konprann sa m ap di w la? Se jis mwen m bon m fè w santi, ou konprann, gen yon bagay pou nou fè, se pran de prekosyon avèk vye voice nèg ap sikile, vye voice inetre, li pa pale bay, li pa ka fè, ou konprann sa m di w la? Pale bay li paka fè mwen m konnen kon gen yon bank nan atyèlman la map pale avèw la la yon yon toujou avèk telefòn li anndan prizon an èske ou konprann tout jan ti chèf yo al gad anba seramik la anba seramik yo leve seramik yo leve seramik yo gad gad gade nan kò kontwole pran de ti kouto ap ap teke seramik yo ou konprann. Ou konn tcheke nan twalèt leve gade wap jwenn de m p janm voye yo al gato bagay yo pa nan mali yo ladann tou yo nan vòlè a tou bon bon bon gen enspektè polis penitansye a menm misye se pi gwo visye li genyen nan lemond ou pa ka ba nèg yon telefòn yon nèg la fè tout aksè sa yo nan prizon monchè al bay visye li monchè poukisa w fè sa poukisa w fè sa e ou konnen nèg la gen telefòn nan nan dan lè lap pale ou konn tande. Ou pa polis mon, ou pa enspektè mon chè, enspektè ou konprann, tout polisye ou konprann nan penitansye nasyonal Dayiti sou tout se ti visye, di fèt ke ou wè ou pa vle pale, ti visye yo ye, di fèt ke ou wè non si yo manyen yap mouri, sak te epi mete m nan plas ou anmwey se map mouri tou mwen menm, pran m ou konprann, pran m ou konprann, map pran men m fon moun, pye m fon moun epi pou m mete ti David, pou m mete ti David kanpe, epi anmwey kiyès ki ka vin bay bay ti David. Jezi menm nan wout la. Mwen mwen mwen tan nan gita de blok mwen deja. Lè kem te nan wout la se lè kem te nan wout mwen te monte kote mwen te travèse bèdè mouta. Mwen mwen kal doube nan se son pala ou la la. Msye nèg la yo eme la. E sou biwo m mwen chita la a wi. Men, dayè Letènèl ban m zye m. Èske w konprann? Sèlman Letènèl gen yon travay l ap fè, Letènèl ap mete la. E men, e pa fòse m fòse ouvè l. Men lè m ap bay li, ou wè l tou ouvè. Men, men, ou pa wè? Bagay nòmal, e Bondye lè lap fè travay li, Bondye pa fè travay li kòmsi m ta dou menm jan lòm fèl. Sèl sa m ka di nou, m di nou mèsi anpil dèske n te chwazi tande m. Sèlman m di nou, pran prekosyon, depi nou jwenn yon moun avèk telefòn nan zòrèy li ap pede swiv nou, rele polis. Depi nou jwenn yon moun nan lari ap pede ba nou kontwòl, met tèt li deyò. met li anndan lap pede met tèt li pede sò 5 50 fwa sot sou lari ya aretel esam di nou m gen anpil moun map rive sou yo men map tann bondye metem nan plas mwen an e mwen m fè sa map fè ya pa di w gen dosye m paka manyen gen dosye m pap manyen An piblik non. Se pou m chita ou pran avèk polis. Pou pou m bay yo an prive. Gen ba gen bagay m pa ka manyen an piblik. Gen gen bagay m pa di an piblik non. Men sa k ap sove pèp la. Gen de malfra ou site non yo an piblik. Lè w wè yo nan lari pou yo. Èske w konprann sa m ap di w la? Wè lè se Kris ki ki ki viv nan ou, ou pa ka pou anyen. E ki kesyon m te ka poze m sou afè bay dosye kidnapin nan pou m ka ale? Fò m pran kesyon tou wi. Pase m pral ale. La m ap pran kesyon pou m ale. M ap pran Bon m kesyon non. Wi, li planifye, men li konn pa planifye tou. Pase kounye a la, kidnapin nan se bese triye l di. Ou konprann? An ok e lè yo pran moun nan ooh ok lè yo pran moun nan talè sa map touche pou sa lè yo pran moun nan yo mete moun nan nan ti kay yon ti kay 2 chanm atè ti kay sa li li tou nan baz la men mesye Joseph la Ti kay sa sou anba. Ti kay sa sou anba. E map bay youn men gen lot kote e an prive pou m bay yo. Tou nan baz la. Bon moun sa yo pa lwen. Ou konn sa m di w la? Moun sa yo pa lwen. Apre sa tou moun moun yo kidnape a sa yo manje yo ba yo manje koki. Yo man yo ba yo manje diri avèk diri. Yo ba yo koki le maten. Yo ba yo diri le maten, yo ba yo kouki le maten, yo konn ba yo spageti le maten, e apre midi yo ba yo diri avè mouri. Konsa tou, e moun y ap negosye pou li, fanmin bayen kòb la, yo konn pa ba l manje souvan tou, yo konn pa ba l, men moun yo pa manje bon bon manje, yo pa ba yo bon manje manje, epi yo dòmi atè, menm si w wè moun nan fè tout tan l, yo kidnape l. Ay li fò fò fò fòk moun nan se gwo moun pou yo bal ti kabann fò moun nan se gwo moun pou yo bal ti matla men humm ameriken yo m te fè yo ba yo ti matla pou yo te kouche yo te ba yo gen nan yo te ba yo ti matla m te fè ba yo sandal pou yo te mete men lè yo brale a yo kite tout bagay sa yo. Ah se bagay inpu pa pral sou moun sa yo pase men yo pat janm pran lot rad pou yo mete yo pat janm met lot rad humm atè yo yo ouvr yon ba atè yo gen dwa met ou kouche epi yo mare demon yo mare depyou yo pa mare jou. Ok Bon mwen pran kesyon toujou Bagay sa yo m te bay yo deja Ok. Konbyen tip de kidnapin ki genyen? Eeih. Gen 2 tip de kidnapin. Gen yon kidnapin planifye, gen yon kidnapin bese triye. Ay depi m soti, fò m jwenn. Ou konprann sa m di w la? De tip. Gen yon, gen, gen yon tip a vès lan, se, se tip planifye a. Tip a, tip a vès la, se tip planifye a. Men m ap di nou sa, e, gen gwo tonton bòs. Si m te konn bòs Yonyon yo, m t ap ba nou yo wi. M pa konn bòs misye yo. Konprann men e ti bòs konprann ti bòs bagay ti bòs yo konn pataje avèl mwen konprann sa m wè yo mwen pa nou mwen konnen e pa tout bagay mwen konnen konprann sa m di w la sa vle di se gen yon tip se bese triye l ye depi m sòti fò m vin a yon moun men gen yon premye tip la se tip planifikasyon tip planifye a tip ti pavès èske w konprann ok. Ey bon m di nou yon bagay M peye pou sa m te fè yo deja E pa prizon nou te bezwen m pou m te pran M pran prizon deja Pandan m sot nan bagay sa m pran prizon Men nou pap ka konnen Nou pap janm konn bagay konsa M pran prizon deja M pran prizon deja M pran prizon m lage. Sa t gen? Sa ke sa n te panse? Sa n te panse de Bondye? Humm. On wont. Nou sezi tande bagay sa. M pran prizon deja tande frè m. Moun kap ni potet mwen ba dcpj. Bon dcpj pa ka ba tèt li. Bon e mwen kap ba sekirite. Bon e bon e mwen kap ba dcpj dcpj pou m pote tèt mwen ale. Ki bò? Ki bò? A dcpj ye? Si dcpj te yon bagay, yo ta mande yon bon aletranje yon seri de bagay pou pou yal detektif. Bon e mwen, bon ok, bon mwen di yon bagay. Kite mwen menm, m ta yon fòs nan leta pou wè si bandi ka taye banda pandan 8 jou. An an, e jis pou m fòs santi nèg yo gon, nèg yo gon fòs kote Ayiti monchè, ki sa bandi te ye? Depiw wè moun nan pran Jezi pou sovè e mèt li, e l dakò renonse a tout sa l te fè, e lajistis pa gen pouvwa sou li. Men si ke l konvèti, l pran Jezi pou sovè e mèt li, l tou kenbe sa ke l te aprann yo, li poko konvèti. Depiw wè moun nan pral gen moun nan pral gen rapò avèk lajistis Bondye. Konprann? Men depi w wè moun nan konvèti, el dakò bay dcpj tout sa ke l te konn. El el bay pou ki rezon? Men mwen menm, eee, ou konprann? Men mwen menm, ka pa m nan e ka Bondye l ye. Kote pou w ta wè, menm bra l tou kout Ayiti pa p janm chanje. Kote pou w ta wè se menm lapolis ki akò avèk yon, nan prizon avèk telefòn. Epi pou ap dim pou tèt mwen bay leta e moun moun kap dim pou tèt mwen bay leta e nèg 400 mawozo li e menm e menm nou menm nan humm oh non m poko fè sa e m gade m wè m poko fè kidnabin avèk pwòp men pam non yo fè yo fè yo lè sa m te gentan chèf te gentan chèf lè chèf la e pote yo pote ba li. M poko, tankou m poko parèt devan yon machin pou m friz machin nan epi pou m pran moun nan. Tankou, men ki jan, m konn, mwen konn parèt sou lari a tankou lè m konn al vòlè machin, m konn pran moun yo, m fouye yo, m voye ale. Èske w konprann sa m di w la? Men tankou pou m ta mouton machin m di m pral pran moun non sa poko fèt. Pase m di nou sa deja lè ke m vini an, e lè m vini m jwenn bagay sa, e lè m e lè m vini an m te malad, pye m pa t ko bon, ponyèt mwen pa t ko bon tou, ou konprann, tèt mwen pa t ko, èske w konprann? Epi pandan m vini epi m m tou ranmase kapasite chèf lan, epi m chita. Depi w gentan chèf, ou pa nan jan de dosye sa yo. Anvan m te tonbe m te gentan twazyèm chèf. Lè lè lè ke m vini m te toujou twazyèm chèf. Lè kem vini yo pat vle voyem nan lari Lè kem te fon esèy Lè kem fon esèy poum te sot nan lari Poum te al nan gè avèk depòte a Epim te gen pye sa Nou ka wè sou do pyem Gon tras Konsa Bondye te fèm blese Epi tou poum pat pran lari Bondye pat janm vlem pran lari Pase e sa kel te voyem aprann nan se te chita Tab. Ok. E gen yon gen yon kesyon m pral reponn la lè nou kidnape moun nan zòn nan kisa moun yo di. Ou konnen, moun yo pa ka moun yo pa ka di anyen. Lè w wè, depi se yon yon ki voye yon moun, ou ta peze moun yo mouri pitit. Bon moun bon moun bon bon bon anpil moun yo lò e kòb la e kòb la moun yo ap tann. E kòb la moun yo ap tann pou yo manje ladan l. Ou konprann? E sa k fè m di w nan zòn sa a lè w wè n ale, lè w wè lapolis al mennen yon operasyon depi w gentan anons, depi w wè lapolis kite komisarya a yon yon gentan konnen l rele tout nèg yo, men polis la vini depi, bon ou p ap jwenn ti bebe nan zòn nan menm. Ou konprann? Se kòmsi se se mwen menm ki konnen kote yo konn al kache a, sa se yon bagay pèsonèl pou m ba polis pèsonèl, Pase fok bagay sa sispann. Ok. Kijan jew fe. Wè nan lagem. Nan lagem te ale zyem te pete. Machin yap kidnape moun yo pa blende. E kidnapin nan fet nan machin nan pikop 4 pot. Li fet. Lè lè yap vin pran moun nan yo vin prann nan pikòp 4 pòt. Pikòp 4 pòt vit tente. Depi w wè yon pikòp 4 pòt vit tente, depi w wè w wè yon pwa do, ou konprann yon zo reken, yon zo reken 4 pòt, yon pwa do, gad depi nou wè machin vit tente, depi nou wè prive vit tente, Prida avèl li lè yap pran yap pran tout machine paw la ou menm. E konbyn nèg m 400 mawozo se non an ki konsa 400 mawozo pa gen 200 gason ladann e gen anpil ki mouri la m pa kwè menm ret 150 gason m pa kwè menm ret 120 gason menm. Ou sonje sa m di w la? Pa ret 120 gason la ladan l. Sa vle di gen anpil nèg ki mouri. E m gon kontwòl pou m, mwen gon kontwòl pou m voye fè pou mwen wi. Ya, pase fò fò fò fò fò mwen kontwole sa. Ok, e, m fin, mwen, mwen, mwen fin pran kesyon. Non. De depi yo kidnape moun nan li anndan la pou kan lèl bal pise pou kan lèl bal kaka yo tou marel yo mel nan ti kwè yo mel nan ti kwè epa moun ki alèz bon m fin pran kesyon m fin mwen fin pran kesyon e m kwè yon lòt jou ankò Sou pouvwa pam nan m pat konn wè sa non tankou lè yo pran moun pou yo tiye l m pat konn wè sa Bondye m di w mèsi senyè pou gras ou pou amou pou pou mizèrikòd ou senyè dèske senyè ou te chwazi m senyè pou vin pale avèk moun yo de dosye sa senyè anpil moun paka m anyen ayiti anpil moun paka bay men senyè ou te chwazi m pou m te al aprann sa kòm yon fòmasyon pou m te vin fòme pèp mwen an pou m te vin di yo men ki pou de prekosyon pou yo pran e ou te chwazi ou chwazi m Pou yon misyon trè espesyal pou Ayiti m pa konn ki misyon men Senyè map priye map travay sou li e Bondye papa pou nou konnen ki ki sa pou nou fè ki sa pou nou pa fè paske Bondye ou gran ou mèveye aprè ou menm pa gen lòt ankò m di w mèsi dèske ou fèm jete tout sa kem te konn fè m di w mèsi dèske ou fèm jete tout vye recho kraze ki te nan menm Senyè map mande w Senyè pou chak moun ki anba life lan la pou nou di Di, Senyè, m mande w pitye pou frè David. Senyè, pitye pou frè David. Senyè, kase dan mechan yo pou frè David. Senyè, kase dan mechan ki vle chache wout frè David. Kase dan mechan ki vle chache wout franmi m. Di sa pou mwen. Senyè, non pa priye w antanke moun ki bon, men nou priye w nan non Pit la ki gen tout pouvwa. Amèn. Ke m lage lesan de Jezi dife, lesan de Jezi wòch, wòch, wòch, wòch, kraze tout miray ki ta vle kanpe anfas mwen. Bon, m pase kout non de Jezikri de Nazarèt.